Bonjour bonswa la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon alò se parti gen gwo dosye nan emisyon sila fòm di nou byen ke yè mwen tonbe sou yon video sa ma choke an pti pe nou konnen pou kisa sa choke m se pa yon video d'horreur men se yon video ki kapab revolte chak grenn moun ensi va lavi ensi va le mond. W ap gade pou w wè l'artiste komedyen Mathias yo depòte misye wi. Dominiken pimpe misye pa bò isit. Mwen m gen presyon ke si yon Ayisyen an Repiblik Dominikèn l ap mache, fòk gen youn ki nan lari, youn ret anndan kay. Si gen 2 moun, se 2 Ayisyen ki nan yon kay, M pa ba nou konsèy mache ansanm paske si yo pran nou yo depòte nou nou ka pèdi tout bagay nou genyen nan kay la. Nou konprann wi. Mwen menm si m al kote konsa m pap al a 2 rad. M pral a yon sèl grenn tenis. Valiz mwen, tout ti batanklan m nan do m. E m pa anvi al kote sa. E paske m gen twòp zanmi ki lotbò a tanzantan y ap di m fon parèt non m anvi wè w bagay sa yo. E sa kap banm pwoblèm mesye pou kòmsi al anviwè al peyi Repiblik Dominikèn mwen pa nan bagay konsa paske tout moun konnen pozisyon m pa rapò ak Repiblik Dominikèn. Antouka fòm di nou byen ke videyo sa li trè viral videyo kote ke yap pimpe Matyas pa bò isit Matyas komedyen. Ebyen, nouvèl la pati konsa, le komedyen ayisyen Mathias Dandor a ete depòte se vandredi 11 novanbre 2022 par lè otorite dominikèn. Yon videyo ki devni viral sou rezo sosyo montre kòman pèp la ap bat bravo pou mesye Mathias Dandor pandan li t ap desann yon kamyon polis migratwa dominikèn. Se nan dat 11 novanbre 2022. Senpl sitwayen ou pèsonalite piblik ayisyèn, pèsòn pa eparnye pa rapò ak vag depòtasyon konpatriyòt ki ap viv an Repiblik Dominikèn. Youn nan dènye viktim yo, se komedyen Matyas Dandò, refijye an Repiblik Dominikèn depi yon bon bout tan akòz pèsekisyon politik. E nou sonje lotbò a la yo te bay misye de twa kout kouto, li te. lopital. Apre sa li rekòmanse aktivite komedyèn li. Men, sa pa mache. Epi, Matyas, eben, yo depòte li. Li rive sou youn nan pwen fwontalye, de peyi yo pataje, akonpanye ak plizyè lòt Ayisyen yo depòte. Gen yon lòt komedyen ki rele Tchòvik. Misye ta fè pati gwoup sa a tou wi. Yo pimpe misye pa bò isit. N ap raple ke Humourist Mathias se te yon fawouch opozan ak ansyen prezidan Jovenel Moïse. Swit ak yon manda yo te emèt kont li pa pakè Kwadèboukè an poutèt li te pwofane stati Henri Christophe, komedyen an te oblije al mete kò l an Repiblik Dominikèn. Kounye a la, ban m ba nou yon ti konsèy. Wè gen anpil moun ki di nou sispann al envesti an Repiblik Dominikèn. Paske gon bon lè la, y ap mete tout Ayisyen deyò epi y ap pran byen nou. Nou menm, nan peyi sa a, n ap kole dèyè ak bandi. N ap dil a bandi. Nou paktize ak bandi. N al fè ti bagay nou isi, men gwo bagay yo, se nan lòt peyi nou fè yo. Kounye a, kòm yo kòmanse sezi gwo zafè nou, kòm yo kòmanse fout nou deyò nan peyi moun yo, paske. Peyi moun pa peyi w, ou pa ka ouvè lekò ladann. Se la Ayiti ou ka ouvè lekò. Mwen m se sak fè m di, kèlkeswa nan kanton an, gen kòk dominiken, gen kòk meksiken, men kòk ayisyen an l ka bat zèl li l chante. Li ka moute pye bwa l vle li chante, paske l lakay li. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Li lakay li. Men, ou pa ka al lòt kote pou ap bat lestomak ou pou ap chante. Na konprann sa k ap fèt la la a. Nou sonje gen anpil pawòl ki t ap pale kòmkwa yo gen pou yo fout nou deyò nan peyi moun yo, yo gen pou yo pran tout ti sa nou posede. Ayisyen, w ap achte gwo bilding, w ap fè gwo bilding nan peyi blan an. W ap fè rara. Enhen, w ap fè rara. Sa li atò? Ou patisipe nan kraze peyi w, epi w al kache kò w la nan peyi blan an. Gon lè k ap rive tout Ayisyen ap vin isi. M panse ke sa pap plè a pèsòn. Anpil moun ki lotbò a la, sa pap fè yo byen men fò m di nou byen ke jan bagay la pati la, bagay la deja pa bon. M ap gade pou m wè nan zòn kote Ayisyen rete, gen de twa Dominiken ki rete la tou wi. Men se a traktè wi, yo vin depatcha kay sa yo. Bagay yo vrèman, vrèman rèd. Dominiken pran ayisyen nan lari men nou menm nou pi mal yo menm yo nan peyi yo se nou pa gen kote pou nale frèm ou te gen moun dèyè a tou? wi m gen bann trèt fòl sou parana la vòl senyè vòl di mòtò Èske nou konprann sa m ap di nou an? Sa vle di. Yon zòn pi fò Ayisyen rete la, nèg yo nik vini ak traktè, yo kraze tout kay. Yo kraze tout kay mezanmi. Bagay sa a pase nan yon blòk ki rele Boca Chica. Bon, tèt chaje. N ap vanse. Sèlman m di nou, fèt atansyon. Lè n gen degouden, mete l nan bank Ayiti. Konprann? Lè nou gon ti aktivite n ap fè, si nou pè Pòtoprens lan pito n al yon kote andeyò a la nou fon ti kote nou rete. Ou ka gen yon ti viza ou antre sòti, men ou pa kapab etanke malere parèy mwen pou al envesti nan peyi moun yo. Paske yo ka pimpe w tounen, yo pran tout sa w posede. Gen ayisyen k ap travay lotbò a la, yo voye yo vini, menm ti kòb travay la yo pa gen tan jwenn. N a va konprann. Se derespektan pou w ap gade kòman Matyas. Hein koman lap desann nan yon machin yap imilye l Hay tèt chaje. Se neg yo kap desann. Ariel Henry Ariel Henry ap frape wi la mezanmi Bon mezanmi wo Men Ariel ap revoke moun pou kòripsyon wi pou move zafè wi. 2 ministres du gouvernement d'Ariel Henry ont quitté leurs postes. 2 minis nan gouvènman mouche Ariel Henry an ebyen mesye sa yo pa la ankò. 2 demisyon sa yo valide nan kad yon konsèy ministre ki fèt vandredi 11 novanbre 2022 an. Lidz Quitel pa minis ankò. Yo di misye e minis Moïse la wi. Anh gen nèg kap pale la yo pa di sa non. Yo di misye e minis Moïse la. Li de mèm tou pou kòlèg li Bertho Dorcé ki se minis jistis ak sekirite piblik. Kite l se enteryè ak kolektivite teritoryal. Mouche sa yo t prezante demisyon yo bay Premye Minis Ariel Henry. Depar mesye sa yo akte nan yon konsèy minis ki fèt nan fen jounen vandredi 11 novanm 2022 an. Sepandan, yo pa patisipe nan konsèy sila. Se sa yon sous gouvèneman an fè konnen. Pa vwa de konsekans, minis kilti ak kominikasyon an Emly Prophète Milcé, Li ap asire enterima nan tèt ministè jistis ak sekirite piblik an ranplasman de Berto Dorcé. Pòtfèy ministè enteryè ak kolektivite teritoryal ebyen li rete nan men Ariel Henry pwovizwaman toujou daprè sous sila. Men sous sa li menm li pa bay Lòt eksplikasyon sou motif demisyon Mesye Berto Dorcé ak Litz Quitel ki se youn apre lòt minis jistis ak sekirite piblik epi minis enteryè ak kolektivite teritoryal. Tande byen pou Berto Dorcé dènye man la misye ap pati yo bloke l. Pou Litz Quitel se menm bagay la mwa pase a mouche sa pral wè madanm ni an Espagne yo di misye. Ou pap ka ale. Depi lè sa a m te gentan wè malè pou 2 mesye sa yo. Epi li t kite l la. Non l toujou site nan move bagay. Eske n konprann? Epi Bertho Dorcé. Se an fèt la menm choz. Ou imajine, imedyatman Lèzetazini ak Lespay di 2 mesye sa yo pap ka antre lakay yo. Epi se le moman Ariel Henry pase a laksyon. Ariel Henry ap revoke moun konprone byen pèp layisyen Ariel Henry ap revoke moun bayo Ariel la gon lòt toro la wi ki revoke revokasyon mèt Jacques Lafontant komisè gouvènman pòtoprens dosye sa li pat evoke nan konsèy ministre ki fèt vandredi 11 novanm nan daprè yon sous nou kapab fè konfyans. Revokasyon Mèt Jacques Lafontant nan tèt Pakè nan kapital la, li kenbe. Yo te voye w ale papa yo tounen avè w, yo voye w ale ankò. M pa kwè w ap tounen nan baz sa a non Jacques Lafontant. Dosye sa a pat diskite nan konsèy minis ki fèt jounen vandredi 11 novanm nan. N ap raple komisè gouvènman Okay la, Ronald Richemond transfere nan Pakè Pòtoprens avèk menm tit sa a. Se sa nou kapab li nan yon korespondans. ki sòti nan dat 11 novanm 2022 ki pote sinyati Ministè Jistis ak Sekirite Piblik. Atravè lèt sila, ansyen minis lan mande ak Sekretè Teknik Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè lan, Jean Robert Constant, pou pran tout dispozisyon nesesè pou kapab rekeyi, Prestasyon sèman Mèt Ronald A. Richemond kòm komisè gouvènman nan kapital la. Nou wè m ri mezanmi? Berto Dorcé pase enstriksyon pou revoke komisè gouvènman Jacques Lafontant epi aprè Berto Dorcé atè wi. Tèt chaje! Donk, komisè gouvènman atè, minis jistis atè, minis enteryè ak kolektivite teritoryal atè! Èske nou konprann? Donk, larepiblik li menm l ap mache! Ann ale nan yon lòt dosye pou kou al ye la a. Gen yon dosye prizon ki retni atansyon anpil moun paske jan bagay la ye nan peyi an la m ta kapab di prizonye yo ap soufri. Kit ou te nan prizon kelkeswa kote w ye a, w ap soufri paske ou preske pa jwenn ti kichòy pou manje, pa gen aktivite, tout moun nan difikilte, prizonye ap mouri, se yon sitiyasyon m ta kapab di ki entèpele konsyans anpil moun, sitou avoka epi moun k ap defann dwa moun, òganism k ap defann dwa moun nan peyi a. Se nan sans sa a Mèt Arnel Rémy li kòmanse nan yon demach la Pou kapab ede sila yo. E se nan sans sa nap pèmèt ou tande Arnel Remy ki anonse distribisyon manje nan Penitansye Nasyonal nan jou kap vini la yo. Donk, premye pwen an kisal ye, se anonse ke an debi de semèn pwochèn, nou menm nan nivo kado, nou pral distribiye manje nan kesyon, nan nivo Penitansye Nasyonal. Depi lontan, Nou menm kòm avoka, nou te toujou ap batay kote prizonye yo. E nou fè pati de premye òganizasyon dwa moun ki fikse pwojektè a sou kesyon prizonye, paske pa t genyen. Il y a deux ans de cela, pa t konn tande y ap pale de kondisyon prizon, non. Majorite òganizasyon dwa moun yo se fè rapò, eksetera, men kondisyon de detansyon prizonye pa t enterese pèsòn. Men se apati de plizyè entèvansyon ki fè jodi an w ap wè sa fè objè de deba nan medya. Donk, lanse tweet pou n di men kiyès k ap mouri nan prizon, sa pa t konn fèt. Donk, kounye a nou oblije mete presyon sou otorite yo, kounye a gen de efò ki fèt nan nivo penitansye nasyonal. Pa t gen yon medsen de nwi, yo mete yon medsen de nwi kounye a. Donk, se yon efò a konsidere. E sa k fè nou menm, lè n tande prizonye yo ap mal manje, mal bwè, gen de jès ke nou te vle fè. Kolekte manje. Menm lè moun yo pa kontribye, men omwen yo bay sa yo kapab. Donk, nou resevwa manje, Donk a pati de lendi, piske nou gentan antre nan an pourparlers avèk DAP pou yo ba nou otorizasyon, donk a pati de lendi n ap desann nan penitansye pou n al distribye manje. Nou toujou envite lòt moun ki vle pou yo kontribye tou pou yo ede, paske li ekstrèmman enpòtan, toutotan kantite a ka plis, l ap touche plis moun. e toujou fè menm diskou pou mande òganize odyans koreksyonèl espesyal, paske pandan n ap bay manje a tou, prizonye a e pa manje a k pa l enterese l, se sòti nan kondisyon ke l ye a, donk nan sans sa m panse ke li ekstrèmman enpòtan pou ke yo òganize. kouramman oubyen kotidyènman asiz odyans koreksyonèl pou ka pèmèt ke yo konbat fenomèn detansyon prevantiv pwolonje. Detansyon p ap konbat pa bay manje sèlman, sèl pwoblèm oubyen prensipal solisyon ki ka pèmèt yo rezoud fenomèn nan se, òganize kotidyènman de kotidyènman padon des audiences correctionnelles spéciales e se sou enfliyans nou sou presyon nou ki fè ke aktyèlman la nan nivo pakè y ap òganize odyans yo nou te menm mande pou yo pran lòt espas pou pèmèt yo òganize plis odyans mete plis resous e pou yo ka pèmèt ke yo redwi fenomèn detansyon prevantiv pwolonje dezyèm pwen rapid se kesyon eleksyon ki fèt yè nan nivo sektè dwa moun nan. Pou ou dezinye on reprezantan nan CSPJ. Abityèlman se on moun, de moun, twa sektè, kat sektè te konn deside on chanm, on chanm lotèl pou yo deside kiyès ki pral reprezante sektè dwa moun anndan CSPJ. Donk yè eleksyon fèt, donk Dye mèsi nou se youn pami moun ke sektè yo vote. Donk kounye a n ap di OPC, n ap di Mèt Rene Edouvil pran san l pou l fon bon chwa paske chwa sa pou l fè l fò l analize fò l fè plizyè analiz de kiyès li pral jete devolis sou li pou voye moun nan nan CSPJ paske yo pa pral voye w nan CSPJ pou al pran stati de konseye de CSPJ men pou al travay dayè nou menm nan nivo kado si n te gen plis moun ki ede nou gen anpil batay nou te ka ateri. Ou wè sa m di w nan? Donk, depi lè, depi 2019, 2020, m kwè n se premye òganizasyon ki te mande pou yo delokalize tribinal jiskaske gen yon minis ki di yo p ap kouri bandi. Malerezman, bandi fè n chita anba a. M se premye òganizasyon tou ki pale de òganizasyon asiz kriminèl, odyans koreksyonèl depi plizyè ane. E m kwè n se premye òganizasyon tou ki, atravè twit nou yo, kap lanse SOS anndan prizon an e soti nan tout prizon anndan peyi a wap wè si gen de efò kap fèt si gen de lòt òganizasyon si gen de lòt moun ki antre nan inisyativ bay manje se swit a kri dalarm e SOS sa ke nou te lanse pou kesyon moun ki nan prizon donk fòk pwotektè a fè yon bon chwa pou batay kont fenomèn detansyon prevantiv pwolonje a kontinye. Wè sam diw non, ou pa pral chita kon konseye, men kisa w pral fè pou pèmèt ke de asiz òganize, de zodyans òganize, pou pèmèt ke moun ki gen 9 ans, 10 ans, 12 ans, moun ki vòlè pèl, vòlè blòk, vòlè bouwèt lan kap soufri nan prizon an pou ka soti nan lanfè sa ki se penitansye nasyonal. Donk penitansye nou konnen ke se yon kote malerezman yo pa antreteni, leta toujou di w pa gen kòb, pou l mannen pou l antreteni prizonye, men sèl fason pou ede yo se òganize odyans koreksyonèl espesyal. Donk nan sans sa, m espere ke OPC atravè son pwotektè ap fè bon chwa e moun sa ki pral chwazi an, moun ki pral gen chans sa al reprezante sitwayen moun nan CSPJ an pral kontinye batay pou respè dwa moun E pa kesyon de òganizasyon iks, òganizasyon egrèg, eksetera, men ki sa w fè deja e lè w ale ki enfliyans ou ki pral pèmèt ke batay ke w ap mennen abouti. Se sa n bezwen. Nou bezwen ke yo òganize odyans pou redui popilasyon karseral la. Nou bezwen ke tribinal fonksyone pou dwa daksè a la jistis chak moun respekte. Nou bezwen ke tout moun. Gen sa yo rele posibilite pou yo jije yo kòrèkteman devan tribinal. Se sa n bezwen, se wòl prensipal defansè dwa moun nan. Twazyèm pwen an, se yon pwopozisyon ke m ap fè kòm avoka a Leta ayisyen konsènan distribisyon gaz la. Wi se vre ke gen yon minis ki soti yon nòt ki di ke 3 jou on ete konsakre pou la distribution des produits pétroliers. Se byen. Men ekoute, lò se Leta, Ou sipoze antisipe. Dayè yo di w gouvène se prevwa. Se sa yo di w. Gouvène se prevwa. Depi w se leta, ou pa kab jere pwoblèm. Leta pa jere pwoblèm. Leta antisipe sou pwoblèm ki ka pèmèt ke l abòde l. Men ki pwopozisyon ke m ap fè kòm avoka. Nou konnen popilasyon ayisyèn nan te swaf jwenn gaz sa e anpil moun. Lè 45, 50 kamyon ap soti nan tèminal Varreux pou al nan ponp, pral gon afliyans enòm. Tout moun pral anvi fè gaz. Tout moun. Galon, moto, machin. Sa vle di ki pral kreye yon bouchon enòm nan aire métropolitaine nan ki pral pèmèt ke, ki pral rann difisil sikilasyon mwen a ou menm. Apati de lè distribisyon kòmanse depi wè gen blokis yon kote konnen yap diw se gaz se tèl ponp kap bay gaz. Nou gen egzanp zòn laboul gen plizyè ponp sou wout laboul lan depi ou tande yap bay gaz ou fè jounen an nan wout la gen moun kal pase pa montay nwa si w pa gen bon machin ou paka pase pa montay nwa enben lè ou menm kòm sitwayen kòm leta ou wè pwoblèm sa yo e ou gen monopòl de la fòs lejitim kisa pou fè. Ou pran yon mezi ki ka fasilite distribisyon an. E pa bliye ke tout sitwayen yo soumèt o nòm. Donk kounye a ke leta deside pou l pran yon jou pou chak moun. Men ki pwopozisyon m fè. Lendi 14 gen dwa pou machin, madi pou moto, mèkredi pou galon, e dwoum eksetera. Mennen sa ap vin evite ke ni galon, ni machin, ni moto anba ponp lan. E depi w tande ni galon, ni e galon, e machin, e moto anba ponp lan, goumen ka pete, zam ka rale, moun ka viktim, e mèt ponp ka fèmen ponp. Se pa la lòt pwoblèm. Pwoblèm nan rezilte dan le fèt ke se bouchon ke l pral kreye nan è metwopolitèn nan. Lè di l ap redui, l ap rann difisil sikilasyon m. Enben, pou evite pwoblèm sa a, menm jan leta di l pran 3 jou l ap bay gaz la, konsa leta tou ka pran, konsakre 1 jou pou chak sektè oubyen pou chak è daktivite, sfè daktivite an pou l konsa. Si lendi leta di bon, tout otomobilis rezève pou nou lendi. E moun ki pa vle an li an kontravansyon avèk lalwa yap aretel kòrèkteman paske se lòd fò n aprann gen lòd anndan sosyete nou pou n fonksyone konprann depi leta deside ke yo respekte leta ke yo respekte sa leta di si leta di machin inikman machin inikman nan tout ponp ke w te galon ke w te moto ou pap jwenn fò n aprann soufri pou omwen n mete disiplin nan peyi a e pa volonte ou pase e pa al fè dezòd non nan tout sosyete kap fonksyone se disiplin se prensip Komisè gouvènman pran responsabilite w. Machin mache. E ke ponpis yo tou pa al kreye dezòd pandan machin nan ap pran pou yo pase pa anba ap pran kòb nan men moun pou yo bay moto. Sa ap kreye dezòd. Ke ponpis yo tou pa al bay nou doum gaz nan galon. Sa ap kreye dezòd. Toutotan n pa mete disiplin, nou pap fonksyone. Mandi moto. Moto inikman. Tout moun ki gen moto vin fè gaz. E mèkredi galon, doum pa m bezwen konnen. Epi ensidsuit. e petèt sa ka evite ke gon afliyans enòm nan tout ponp yo kreye blokis enòm, kreye bouchon ki anpeche m sikile. Donk fòk nou chache solisyon pou nou wè kòman nou ka fasilite e popilasyon ayisyèn nan jwenn gaz la. Moun yo swaf gaz, yap achte l a 800, 900, yo pa, wè, yo pral achte l a 114 yo pa menm rann yo kont sa. E pa sa k enterese yo, se repriz aktivite yo. E tout moun, kòm se Ayisyen w ye, w oblije fon soufri paske se pou lenterè kolektif, se pou le byennèt di komen. Donk nan sans sa, se pwopozisyon sa vin fè, donk nou panse ke li ekstrèmman enpòtan pou yo ta aplike l pou fasilite distribisyon gaz la. E an dènye lye, se fikse pozisyon n sou konjonkti lan, rapidman. Li gen yon aspè politik entèvansyon sa. N ap remake ke depi plizyè mwa, gen de moun ki ap rankontre, chita ansanm eksetera pou ka rezoud kriz lan. Men m toujou di l, pa gen yon moun la, kòm aktè politik, lidè politik ki gen solisyon kriz la nan men l, pou kont li. Non. Pa gen yon moun la ki gen solisyon kriz la nan men l inikman. Tou dwa pase pa yon konsensis. Tou dwa pase pa yon konsensis. E m ap di l, Lefèt ke yon lidè pa vle chita, ou konn sa w fè? Lè konsa w fè moun ki nan geto a soufri plis. Paske enstabilite kolitik, politik ensekirite, pral redui. Libète de sikile kèlke moun. Gen moun la k pa ka al kabarè. Gen moun la k pa ka al Kwadèboukè. Gen moun la k pa ka al lòt kote. Gen machann ki pa jwenn pwodui. E aktyèlman la, gen yon enfòmasyon ke m genyen, ou gen dwa gen kòb nan men w, ou pa ka achte manje. Paske tout bagay kòmanse fini, an penuri. Gwo bizisman yo kòmanse an penuri, an rupture de stock pardon. Sa di si nou pa chita ansanm pou pèmèt ke gon stabilite politik, gen sekirite, se popilasyon kap disparèt. E disparisyon popilasyon an ap rezulte de mank de volonte pou n chita ansanm. Paske si n renmen peyi a mesye, fòk nou mete enterè pèsonèl nou de kote. Si n di n se nasyonalis, fòk nou dakò ke nou menm chita ansanm, Ke l te pitit Desalin, ke l te 11 septanm, ke l te Pen, whatever, ke l te Gre, chita ansanm sou yon sèl tab politik pou n mete enterè peyi a o sant. Se sa popilasyon bezwen. Pa chita nan radyo di se mwa, se mwa, se mwa, se mwa, se pa sa ki enterese. E pa gen yon peyi k avanse nan diktati. Pa gon peyi k avanse. Depi w nan diktati, w nan vyolasyon dwa moun. Dayè, gen an Libi, pi gwo enmi, 2 pi gwo enmi yo chita ansanm. Marechal Haftar, menm lè se blan ki te fè yo chita, kominote entènasyonal la, men yo chita ansanm sou menm tab. Sa di, pou ki sa nou pa ka chita sou menm tab nou poze pwoblèm peyi? Ego, di se mwen, non, li p ap itil peyi a anyen. Dayè, ekonomi nan degraba. Nou nan grangou. 4.7 milyon moun nan grangou. Depi enstabilite an perdure, li se plis moun kap nan grangou. Jistis paka fonksyone. Tout sesi rezu d'un kriz politik endetèmine. Li lè li tan kounya la pou nou tout chita ansanm sou yon sèl tab. E gen moun menm ki pwopoze, bon pou blag, poukisa nou pa mete aktè chita ansanm. M di bon m panse gen plis moun ki eksperimante.